Nan video jodi a, mwen pral bay nou 5 meyè lojisyèl poun ka fè montaj video. Swiv video a jiska la fen pou ka konn tout bagay. Pa bliye abone a chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an, konsa ou pap rate okenn video kap poste sou chanèl la. Pami lojisyèl sa yo m pral prezante nou an, gen ki difisil, gen ki fasil. Men pa gen nou yo k difisil vre, paske se tèt nou nou pral fè travay pou nou kapab itilize yo. E na kapab itilize tou le 5 lojisyèl sa yo pou nou fè video youtube e fè video pwofesyonèl. Se yon lojisèl ki fasil pou itilize paske entèfas la vrèman fasil pou konprann. Ou kapab telechajel sou sit Wondershare Filmora a gratis. Map kite lyen an nan deskripsyon an pou ou konsa wap evite peripesi sou Google. Adobe Premiere Pro se meyè lojisyèl mwen te ka konseye yon moun itilize poul fè videyo pwofesyonèl avèk videyo amatè. ki difisil e ki fasil alafwa. Ou kapab itilize l pou fè nenpòt kalite videyo paske li son bon lojisyèl. Li konpatib avèk anpil fòma videyo ak odyo tankou MP3, MP4, M4A, M4V ak anpil lòt ankò. Bap si map si t yo la nap pran yon bon ti jounen bat ann rete la. Pwen fò lojisyèl sa sèke li konpatib avèk. Tout swit Adobe videyo a. Adobe gen plizyè lojisyèl pou videyo tankou e After Effect. Ou kapab fè yon videyo sou Adobe Premiere Pro ou anrejistre l wal fin fè l sou Adobe After Effect ki se yon lojisyèl de montaj tou men yo plis itilize l pou fè effect. Twazyèm lojisyèl la se DaVinci Resolve, se yon bon lojisyèl pou fè montaj videyo YouTube pou w ka fè fim, ou ka fè ti kou metraj tou but se yon bon lojisyèl. Sa m renmen nan lojisyèl sa li pèmèt ou ranje koulè imaj la, pa egzanp si w fin fime nan solèy imaj la pwal blanch. Avèk DaVinci Resolve ou ka ranje tout koulè imaj la pou jwenn koulè ke ou bezwen an. But son bagay pou metrize paske kolorimetri a ase difisil pafwa. Pa kont lojisèl sa li mande yon bon laptop ki gen yon bon memwa ram paske son lojisèl ki ase lou. Li pa menm jan ak Adobe Premiere Pro ki divize lojisèl li yo an plizyè pati, li menm li fè tout bagay li yo on sèl. Kòm tou la, ni efè, tout bagay fèt on sèl kote, li pa tankou Adobe ki gen montaj audio nan Adobe Audition, effect la nan Adobe After Effect, Men li pa kont li gen tout nan yon sèl lojisyèl ki se DaVinci Resolve. Si m pa twonpe m yo fenk soti yon dènye vèsyon la ki se DaVinci Resolve 14 but li gratis a download m ap kite lyen an pou nan deskripsyon an pa kont li peze 3 a 4 jiga pou download li. Katriyèm lojisyèl la se HitFilm Express. Li gen yon entèfas ki ase senp ke tout moun ka konprann. Ou kapab fè fim aksyon, ou kapab fè ti videyo kou metraj, menm jan avèk lòt lojisyèl yo ka fè plizyè ti videyo avèl. Sa ki pi enteresan nan lojisyèl sa, Se tankou se yon konbinezon antre 2 lojisyèl, Adobe Premiere Pro epi After Effects, paske andan menm lojisyèl sa ou ka fè 3D, ou ka fè 2D e li pèmèt ou fè efè prèske menm jan avèk Adobe After Effects la. Ou kapab itilize l nan nenpòt òdinatè w gen paske li konpatib avèk Windows avèk Mac OS. Si tout fwa laptop ou genyen an pa konpatib avèk. Adobe Premiere Pro ak After Effects, It Film Express se yon bon altènativ ou kapab itilize pou fè menm si travay avèk Adobe After Effects e Adobe Premiere Pro. Senkyèm lojisyèl la se iMovie. Se yon lojisyèl ki disponib sèlman pou Mac epi iOS. Se kesyon yon lojisyèl ki disponib nan laptop MacBook yo e ki disponib nan iPad e ki disponib nan iPhone. Moun Windows ak Android yo m vrèman dezole but map fè yon video kote map prezante nou kèk lojisyèl ki fè montaj video pou telefòn Android yo. Mèsi a chak grenn nou gad video a jiska la fen, pa ezite abone a chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an pou pa rate okenn video kap poste sou chanèl la. Yon gran mèsi a chak grenn nou ki abone a chanèl la deja, nap wè nan lòt video, plenk.